Se pa premye fwa zak kriminalite yo ap kontinye an Ayiti, bandi ap touye polisye e y ap rache moun ak manchèt, jodi a yon lòt sitiyasyon ankò parèt pi mal nan Laboul, ti makak koupe tèt 3 polisye. Bonjou bonswa tout moun, byenvini, ou konn sa l ye deja, Sofia TV 83 m kontan ansanm avè n kèlkeswa kote ou ye nan mond lan, tou depan de lè ak moman jou ou pral gade epi tande videyo sa. N ap toujou gen plezi pou kenbe ou enfòme epi rete ansanm avèk ou sou nouvèl yo. An nou ale dirèk nan sa k ap pase koulye la nan Latibonit, chèf gang Luckson fè yon gwo soti, li pase lapolis lòd pou l fè sa yo vle debloke wout la e l fè konnen si lapolis pa pran desizyon sa Li menm an pèsòn l ap debake epi mete peyi a nan plis katchouboumbe ke yo pa ta panse. Fò m di n tou nan Latibonit lapolis pa kraze bra sitou nan Ti Rivyè yo kontinye ap frape fò e sitou ak nouvo komisè a ki vini an li pa jwe ak bandi e ta sanble batay la pral kontinye pi rèd Luckson pral nan kouri e yo deside kout ke kout pou kouri dè do bandi nan vil sa e mete tout moun nan ti soulye yo. Nouvèl ki vin jwenn nou fè konnen 3 gwo chèf nan bandi sa yo bwè dlo bouch yo pandan yo tap eseye rantre nan vil la e sesi gen gwo anbiskad ki moute pou anpeche nèg yo soti nan twou kote yo ye a e lapolis deside kout ke kout pou mete men nan kòlèt yo e fè yo pase devan jij poukwa pa zewo tolerans lan e se sa yo ta dwe aplike pou tout bandi. Ki mal pèp sa fè lap peye se kesyon anpil moun ap poze, kisa Ayiti fè Ki moun li te dwe? Ki wòl Leta nan dosye sa yo? Medam mesye rete la pa deplase, plis enfòmasyon nan nouvèl la, se pou konya a la. Kite m mande ou si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè n, pataje videyo a ak yon lòt zanmi, l ap tande plis enfòmasyon, kominote nou an ap grandi e n ap rive elaji pi plis sou entènèt la e konsa n ap gen chans travay pote plis nouvèl pou ou. San fòs kote, san wete ni mete. An nou enfòme w ke ti rivyè Latibonit leve trè sonb pou maten an malgre barikad yo toujou rete erije nan lansanb de zòn yo pou anpeche gwoup gang yo kontinye vin teworize yo malgre aprè arive bris mitil nan Latibonit ki pratikman anonse la koulè bò kote popilasyon an ki montre ke yo ret pran konfyans nan fè aktivite yo sitou sou twonson wout nasyonal nimewo 1 an e gen yon lòt van ki ap soufle kote bandi yo atravè plizyè odyo ki pataje fè kwè ke y ap chache lapè nan mitan popilasyon Riv Atibonisyèn nan, yon lapè ke popilasyon an rejte a revè de men paske yo estime ke tantativ sa fèt deja li pa bay rezilta se. pi mal, ke l rann bagay yo vin pi mal pou sa, popilasyon an kontinye ap mande avèk mouche leta e lapolis pran responsablite yo pou demantle gwoup gang Savyen an ki rann yo tou pwisan depi plizyè jou, dayè yo pwoklame tèt yo kòm mèt latibonit pou sa e li lage anpil enkyetid bò kote popilasyon an malgre chèf gang Gran Grif la Luckson Elan nan plizyè sòti ke l fè nan radyo misye deklare si Moun nan santre vil Ti Rivyè Latibonit pa deside leve barikad yo li menm lap deplase an pèsòn pou lal leve barikad yo e pandan jounen an nan soti li nan radyo yè swa li entime lòd avèk responsab komisarya Ti Rivyè Latibonit la Mesye Robenson Senflè pou leve barikad yo nan santrevil Tirè Latibonit. Si enspektè a pa fè leve barikad yo li menm, l ap deplase pou l al leve barikad yo, m anonse nouvèl sa a ki pratikman pote anpil sispens pou moun k ap viv nan santrevil Tirè Latibonit. Latibonit sitou sou dispozisyon ki pran bò kote otorite polisyè yo pou kontrekare aksyon bandi yo. Nou ap kite Ti Rivyè Latibonit, nou prale nan Ti Gwav avèk Guito Mathieu. Bonjou Guito Mathieu! pou al moto ki ka transpòte gaz. Donk, selon tout enfòmasyon yo, moun ki te la, yo di se lapolis ki ta blese yo mòtèlman. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Nou pral n ap retounen avèk Garry Desrosiers fwa sa se sou lòt dosye. Pòtpawòl pnh la, Garry Desrosiers anonse ankèt sou dosye jounalis divès jounalis ki viktim anba men polis yo ap vanse. Li pale tou, li te pale tou nan kad konferans sa sou dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse li di ki fini. Rapò ankèt la al nan ministè jistis, gen plis pase 80 polisye ki fèmen nan penitansye nasyonal, enspeksyon jeneral rekòmande pou revoke anpil nan polisye sa yo, daprè Garry Desrosiers ki anonse gen ankèt tou kap mennen sou sèten polisye pou trafik zam. Nou pral pèmèt ou koute entèvansyon Garry Desrosiers. Konsènan dosye jèn jounalis ki te pèdi lavi li kote ke nan kad travay li, jounalis sa a li menm li te viktim ki se Robenson Romelus. Genyen plizyè ak dankèt ki reyalize deja nan kad dosye sa a. Sou pe, enspeksyon jeneral ap an mezi pou ke li bay dènye avansman nan kad ankèt sa a. Genyen lòt plent tou. L'inspection générale tout a travaillé sur un ensemble de dossiers qui impliquaient plusieurs policiers dans le trafic d'armes à à et deux concert avec des CPJ. Il y a plusieurs rien et enquêtes là qui ont avancé administrative au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier président Jovenel Moïse, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Kaili, rapport enquête là au niveau inspection générale fini, la joindre anndan enstitisyon an. Men ofiramezi n ap okouran de ansanm de moun sa yo ke yo rekòmande pou ke yo revoke yo anndan enstitisyon an, genyen Jhonny Janvye, polisye uitsetyèm pwomosyon, uityèm pwomosyon, ki sete enplike nan asasina Fernand Théogène le 2 janvye 2022 sou la route de frères kote ke yo te jwenn kò sa nan machin misye. Genyen Clotaire. Konta Gana ki se youn nan atis Barikad. Genyen Peterson Pierre ki se trantyèm pwomosyon e yo mande pou yo revoke li pou omisid. Gen Frantz Pierre, vensizyèm pwomosyon, enspektè Olnick Pierre e ki li menm te afekte nan prizon sivil de Senmak pou asosyasyon malfetè e ki gen pou wè tou ak gang ki genyen non k rele Kokorat San Ras ki baze li nan Pwa. Devis, Gardien Gonaïves, zòn Latibonit, e genyen Jean Garden Pinet 28 tièm pwomosyon pou bavure policière. Genyen tou le Commissaire de police Pierre André Cadet e li menm tou pou trafic illicite de stupéfiants e ki genyen ladan li 2 lòt polisye ki se Jean Désir avèk Faber Jean Louis. e kote ke yo fè rekòmandasyon pou revoke moun sa yo, egalman Simon Demosthène pou trafik ilisit, e Alex Monconnier, 22 zièm pwomosyon, e Isa Dieudonné, 24 zièm pwomosyon, tout pou trafik ilisit. Se jis aprè yon patwouy lapolis prezante nan zòn nan, ki li menm sibi anpil aso pa bò kote nèg ame ki nan baz Ti Makak. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou pami viktim yo, genyen fanm ak lòt pwopriyetè kenkayri nan blòk sila. M te toujou di nèg yo sa, bagay la pral parèt enpe difisil paske pa bliye nou nan mwa desanm. E se mwa m ta kapab di anpil krim pral fèt, anpil ekzaksyon pral fèt. E depi yon bagay pase laboul, finalman kounye a ou pa kapab poze lòt kesyon. Se kesyon Ti Makak. Apre m fin ba nou enfòmasyon sa yo, nou pral fè yon ti refleksyon ansanm. Epi finalman nou pral di tèt nou ke, enben poukwa libere agòch epi gen yon pakèt sòlda ki adwat, menm sòlda ki adwat sa yo, yo pa rele yo. Nou pral konprann poukisa. Ann ale. Genyen avoka Salim Soukar ki sibi yon atak ame nan Laboul 12 tou. nan aprèmidi madi 6 desanm 2022 an. Machin li an, ki blende, reziste ak kout bal nèg sa yo e li menm li sòti sennesof. Atak sa a, yo lonje dwèt dirèkteman sou baz Ti Makak la ki ap fè lalwa nan zòn nan. Ansyen chèf kabinè ansyen premye minis Laurent Lamothe lan, Salim Soukar, li te objè yon plent nan pakè Pòtoprens pou trafik ilegal zam, Pa bò kote ansyen depite Dèlma Taba la, Arnel Belizaire. Konbyen nèg yo atake nan Laboul 12? Se pa yon grenn sèlman. Se prèske chak tan gen atak ki ap fèt onivo de Laboul 12. Avan m kontinye emisyon sa a, m gon bagay m vle di Leta. Leta, ou la pou, m ta kapab di, pèmèt ke sitwayen yo mache anba lalwa. respekte lalwa. Menm moun ki fè pati Leta a, yo menm tou fòk yo respekte lalwa. Men ekoute gon ti ekwasyon, m pa kwè li osi fasil pou rezoud. Kisa ekwasyon an ye? Bandi ak zam ilegal. Paske bandi se toujou zam ilegal yo gen nan men yo. Eske sa vle di. Yon sitwayen ki gon zam ilegal poul pa vòlè, poul pwoteje tèt li, lakay li epi ou aretel ak zam ilegal sa a eske se menm jan ak bandi an? Paske m paka konprann non, bandi an li menm li gen zam ni nan menl poul vòlè, poul touye moun, sitwayen sa li menm ki gon zam poul defann tèt li, Ou metel nan menm ran ak bandi an. Nèg ti makak yo touye 3 nèg pou nèg Toto yo. Bon, antouka, depi kèk tan la fòn di ke ti makak ap renye o nivo de la boul e gen anpil moun ki sibi atak. Pa egzanp, Yvon Buisreth, ansyen senatè, se konsa l pèdi lavi l. E Pè Etènèl, Lotto, Eric Jean Baptiste, anpil lòt ankò. E leta a kontinye ap gade. Se sa map di nou an, leta kontinye ap gade. Gon lè kap rive, wap sèlman bay enfòmasyon. Men ou pap ka site non bandi nan peyi an paske bandi pral pran plas leta. Eske nou konprann? E lè sa a, leta li menm li pral oblije toujou rete nan silans. Brèf, aprè demonstrasyon gang yo nan latibonit. Mwen menm sa te domine m anpil. M pat ka wè misye nan video sila. Wè, se pou la premyè fwa m pran pozisyon konsa. M pat ka wè. Paske, lè m wè yon nèg kòmsi se konsa enstitisyon yo ki trè senbolik, se konsa nèg yo pa respekte yo. Ebyen fò n di ke polisye yo plase ankò nan sou komisarya Moreau Ponsonde. Hum, tèt chaje. Lapolis pran kontwòl sou komisarya Ponsonde aprè video ki pibliye nan aprè midi lendi 5 desanm ki moutre nèg ame gang Savyen nan paraj enfrastrikti pnh lan. Daprè nouvo direktè departemantal polis Latibonit lan, Brice Myrthille, bandi ame yo ki pran videyo sa fè pati ekip tik tok gang Savyen an ki li menm t ap fè teyat pandan 5 minit sou wout nasyonal nimewo 1 an. Daprè lapolis, sou komisarya Flanban Nèf, Pon Sonde a potko anba men gang san fwa ni lwa sa yo. Si n ta kwè Brice Myrthil, aksyon bandi ame yo non sèlman motive lapolis Latibonit pou repran kontwòl espas la men tou plase ajan inite departemantal mentyen dòd yo ki se Udmo. Nan sans sa a, direktè departemantal la espere alafwa chase malfra yo epi tou pèmèt ak ouvriye yo k ap travay pou avanse yon mannyè pou rann batiman sa fonksyonèl nan yon ti tan ki pa twò lwen. Men ekoute, se pa sa, se poko sa. Sa se youn, men fò n di ke direktè departemantal Fok nou mete granmoun sou nou. Pou nou bay nèg sa yo yon operasyon, e pa tankou jan operasyon n te bay Odma a non. Pa ke sa. N ap bay yon operasyon nan fòmil sila a, men n ap ba l volim. Ba l volim nan se, operasyon an fèt jodi, yon gang tonbe, l ap kontinye demen, yon lòt ap tonbe, l ap kontinye aprè demen. Sa vle di, n ap planifye yon operasyon 7 jou la, SPF. san pran souf pou wè si omwen nou ta kapab bay moun yon chans nan vale Latibonit lan paske gen anpil sitwayen ki rele m ki di m ke egzaksyon yo twòp pou yo. Yo pa ka viv ankò, bagay la vrèman difisil, fòk genyen yon desizyon ki pran. E desizyon sa a, li pa nan men lòt moun ke lapolis. Lapolis Il faut agir, il faut faire quelque chose. Eske nou konprann? Il faut faire quelque chose. Paske banm di nou bagay mesye. Lè wap pran kanaran, wap pran koze savyen, wap pran ti makak. Pa bliye, gen nouvèl ki pral vini. Alò, fòm di nou ke nèg sa yo konstitye yon veritable. Rezo e rezo sa yo pou detwi anpil moun nan peyi an. Pou apovri sila yo ki deja pi mal. Mwen mwen konn sa m pa ka konprann. Gon seri de nèg yo fè sa yo vle nan peyi an. Malgre peyi an win konsa yo fè sa yo vle. Men ou konn sa k rèd la, ti malere ki plis pa kapab la se yo menm ki plis soufri. Wap tande yo kidnape pitit ti Jak, ti Pyè. Mwen pap tande yo kidnape pitit Gorbachev. Eske n konprann? Se pitit ti Jak ak ti Pyè y ap kidnape. Yo pap kidnape pitit Leo Messi. Yo pap kidnape pitit Neyima. Nou konprann byen sa m ap di nou an. Paske m pa bezwen site non moun. Si m site non moun yo ka rele m lajistis. M te di nou sa wi. Depi n pran nou, gade, tèt koupe epi boule rès la. Ou tande? Gade, on dal, on dal ti grapya, gade, men yo, men yo. Men yo, men yo. Men yo, on vann Edga. Edga. Ou menm menm, ou mèt poze w m ap pran w, ou mèt poze w Edga. Edga, ou mèt solo wi. A se ou k pi cho nan batay sa, m ap pran w kanmenm ou tande. Toto, Toto. Toto. Toto, Toto. Kanje, Kanje, ok. James Kanje. Ey, on dal kidnapè nou ye. E toto peye pou blanchi dosye nou e pa vre? Toto peye pou blanchi dosye nou tande? Polis nasyonal. Polis nasyonal. Kanje. Ou konprann tout nèg tomasen yo. Mwen yo chanje enspektè a e pa vre? Nou chanje enspektè a pou nou vin fè ou konprann? Pou nou vin anmède nou. Ou wè sa m di w lan? Men travay m ap met nan men nou tande? M di nou sa, m ap met travay nan men nou. M ap met travay nan men nou, tande. M ap met travay nan men nou, tande. Gade yon dal ti grapya yo. Nou genlè pa konn sa ak mannken yo. Ey, nou pa konn sa ak ti magann yo? Ti magann an? Gade, Edga, Kanje, Kalòs, Toto, Jinyò, Jinyò bo fi Toto a. Nou mèt poze nou, tande. Nou mèt poze nou. Ey, bon, ok, tande. Leta, gade. Men travay. E m pa p neglije fè nou wè l tou non. Paske e nou e nou k ap kraze peyi a. M konnen te gen yon reyinyon ki te fèt. Chèf de lapolis te la. Dede yo te la. Pou yo vin atake nou tande. M konnen byen tande. Leta pran reskonsablite nou. Leta pran reskonsablite yo tande bann visye. Jwenn radyo kominikasyon. Ey! Chèf de lapolis la m konn toto bòtèy anlè a wi. Ti visye a ap touche 44 mil goud. M konnen. Enben ok tande. M konnen nou. Gade. Bann grapyay. Bann krazèt peyi. Ey Krisla ou menm a tout ekip Jenèf ou a. E nou fina peyi a tande. A bann bann pouvwa vòlè sa yo pouvwa chat sa yo gang sa yo tande bann boujwa map pare tann nou tande bann ti salòp tande map tann nou menm men tèt nou gang fòse for life ti ma a granma for life a granma yo la a granma for life an bèt tèt sa yo ti medanm gade gade gade men men men men. Men, men sa n fèt fè jodi a la a, ou konprann? Pandan nèg yo vin atake nou la a, ou konprann, maten an la a. Atestasyon Cangé. Sa se Cangé li menm, sa e atestasyon Cangé, ou konprann? Li nan lapolis depi 13 jan, 13 fevriye 2009. E nèg sa yo, e nèg sa yo, ou konprann? Vòlè sal. Edgar, Cangé, Carlos, ou konprann? M tande ansyen enspektè Tomasen an, Edgar Aleus. M tande? Sa e bagay nou, sa de sa e zam nou, sa e pyès nou. Ou konprann nou te fè reyinyon nou, e pa vre? Chèf de la polis te la, tando lòt moun te la. E pa vre? Men rezilta a tande. N ap vin fè kaka, n ap vin goumen pou lajan gran nèg. Ou wè, men, gade, nou gentan konn sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav. Moun sa m sou lòy nou k ti magranman an nou menm. E lòt sa k kouri anba l dèyè yo? Ou vann nou gen lòt la k kouri la nou pral pran yo yo mèt pose yo m ap rive sou yo an bout bèt yo konn sa deja nou menm. Jwè a makak la pa manyen ke l epi blaka ou vann. DG lapolis la pran reskonsablite w. Ou vann nou konn sa l ye deja. Sa e zam nou. E DG lapolis la jan w tande a pran reskonsablite w. Konprann? Sa ye zam nou. Edga! Kalòs, Kanje! Ou wè nou, m pa konn si nou gentan mouri men nou gen chans nou chape. Men, nou met poze nou. M ap pran nou, m ap montre nou lajan gran nèg la kisa l ye, kadav li ye. Polis serye yo, tande! Ok, kòm nou chanje komisè Tomasyen an la, nou mete yon lòt, e pa vre? Wi bonswa bonswa a pèp ayisyen nou tout nèt an jeneral nou tout konn vwa sa deja m salye nou e malgre tout tan m fè nan silans mwen m poze m m la m pa atake moun e jodi a la nèg sa yo reveye m anba kout bal. Anpil bal. E pou byen di nou nèg yo chanje. Enspektè Thomassin an te la. Toto avèk Edgar Léis, Cangé, Carlos, bofi Toto a ki se Junior, se nèg sa yo. Se gang sa yo. E Toto peye pou Edga, paske li te gentan gen avi de rechèch de l. Ansyen enspektè Thomas Jean Edgar Léus. Toto peye pou blanchi dosye misye. E misye menm peye pwomèt Kris la, depi li bay tèt mwen, ki se Juan, tout moun konnen m deja, tout moun konn non an deja, li pwomèt Kris la, depi li bay tèt mwen, l ap blanchi dosye Kris la. E jodi a la maten an la nèg yo atake m bon m ret bay nan men yo e m di yo mwen menm sa m pa anmède moun men moun pa vin anmède m kote m ye nan mòn mwen an la enspektè Tòmansyen yo chanje l Edga. Atoutou. Fè chanje espektè Tomasen an li met yon Edga met vòlè parèy li pou vin goumen avè nou la. Kote m ye a la. Bon, m kwè l pran bal wi. Li pran bal wi. M pa konn si e nan men l osinon nan pye l pran bal men l pran bal. L ap viv soufrans lan la. Pase m di w sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav li ye. Mwen di nou sa depi m pa anmède nou, nou vin anmède m. M ap konte nou. M ap konte nou tout nèt, kèlkeswa sa l te ye a. Gen anpil nèg ki chape. Sa k chape yo, yo bon pou yo. E pou yo Bondye tou lè jou. Ayi Bondye k ban nou chans. Mwen m konnen jan m frajil sou kout bal mwen, Bondye k ban nou chans. E. M pap di nou anyen, m pap janm di nou anyen. E chèf de lapolis la, ou nan pati pri pran responsablite ou. Ou pa ka chèf ou ki te tiye Edgar Gouléménil non, e pa vre? Pran responsablite ou. Dede yo, pran responsablite ou. Ou gade? Pran responsabilité ou. Haiti police sa yo, si yo te vin la, yo te vin mouri, ou tap koz yo, nou menm ki tap koz yo mouri. Pase nou fè, nou fè ti bwa, fè la pè a gran avi nou fason pou vin atake m, e pa vre? E sèt mwen m ta renmen nèg sa pou vini, gwo to, gwo to yan ou menm m ta renmen yo pou vini. Lè yap vini, vini. Vin bif mwen. Pa voye, e pa pati voye ti grimas. Bon ti grimas sa ou menm depi ou voye ou la jan. Ou ba ou mouda mounen fò ou vini. Pa voye ti grimas. Vini mesye. Vin jwenn mwen. Vin ben avèm nan pisin mwen anle a. Wè. Vin jwenn mwen la. Leta pran responsablite ou, pran responsablite ou leta, pran responsablite ou. Gade ki jan nou kraza peyi, nou kraze peyi a, nou fina peyi a mesye. E malgre sa, tout jan nou vire nan fina peyi a kat kwen, tout kat kwen peyi a nan fina vel. Opan, e ti moun baka lekol, la vichè, ensekirite, tribò pa bò. Gaz tèt nèg, lajan ameriken sa sa dènye degre ou konprann pa gen anyen pou moun fonksyone nan yon peyi e pandan nou menm nou ka fè e pa fè nou pa ka fè nou kapab men nou vle pou tout sa an ayiti li apanti a nou menm li pap janm konsa e pa sèl nou pitit bondye toto latè an antye pat pou ou tande De tara sa de boutilye ak kafou tout tè pou tout tè sa yo e pou ou yo ye m kwè e pou ou yo ye men m pa kwè pitit desalin ou te ye non osinon tou ou pat fanmi desalin non toto e paske pa gen deta se te gen deta ou menm ou menm paske Tou wè tout nèg ou yo alèz yap fonksyone tout kote yo alèz yo vire jan yo vle yo gen machin blende yo gen tout bagay yap fonksyone pa vre paske ou gen lajan pa vre ou achte ou achte bwat leta ou fèmen dyòl leta konprann ou ofri yo tè ou ba yo tè genyen yo gentan bay tè la nèg ki nan gwo pòs nan leta. Ou ofri yo tè wi nan ba yo tè Toto pou yo vin goumen avè va vre bon kounye la ou menm ou fè ou gen anvi di ti bra fè lapè yon fason pou vin atakem pou vòlè ti bra yo vin atakem va vre men m kòmanse tiye ladan yo tou m pran 3 manch long la toujou papa e gen rès toujou wi yo m poko wè n yo men gen rès toujou wi yap pote nap pote yo ban mwen map jwenn tout wi mesi bon ok kòm M pa t vin pou m twò pale avè nou epi m ap fè yon rapèl tou sou jounalis yo. Jounalis yo twoupe pou pale tenten yo. Gen tripotay lakay. Epi TT w ap fè yon bèl travay pa vre? Fè travay la pwòp. Pa pale sa w pa konnen TT. Afè bay yo peyi yo ap negosye avè m pou m bay. e poum poum ka livre tilapia sa pap janm fèt e li pap janm fèt tou menn e sim rive sim la jounen jodia mka konte konbe dwèt ki fèm rive la konbe moun ki fèm rive kotem ye a tande e mpap janm moute mpap janm mòde dwèt ki te banm manje ou tande moun ki se pou mwen mtou prè poum se chanje chanje chemiz pouli. Konprann? M toujou pwè pou m m son jile pa bal boule. Depi se moun ki te swe pou mwen. Ou tande? Ay Jòf fon bèl travay wi men. Men pale sa w konnen.